Maten an se yon gran okazyon nan nivo Sant Teknik Deksplwatasyon Rejyon Metwopolitèn de Pòtoprens, nou reyini pou nou ka fè yon pwen de près sou pwoblèm ki genyen o nivo de Dikini a Bòlòs pou alimante rezèvwa Bòlòs la ki de trè grand kapasite de kapasite de 25 pye. ki 7,500 mil mèt kib do, ki jodi a pa resevwa dlo. Tou dabò nou genyen sous Dikini, tinèl Dikini, ki se youn nan gwo patrimwàn ke nou genyen o nivo rejyon metwopolitèn de Pòtoprens la, paske se li menm ki alimante tout sant komèsyal o nivo de Pòtoprens. Men jounen jodi a, nou genyen avèk pwoblèm nou konnen ki genyen atravè katye katye yo, sa vin pèmèt gen anpil moun ki entèvni sou rezo a, yo pike rezo a. E yo pike rezo a, vin pèmèt ke nou pa ka alimante rezèvwa Bòlòs la. E lè nou pa ka alimante rezèvwa Bòlòs sa vle di nou pa ka alimante lopital jeneral. E zòn sa yo, se de zòn ke yo fè dèpikaj sou yon rezo ke nou gen ki se 24 pous. E 24 pous la, tèlman yo pike l, eben dlo ap gaspiye. Matè nou fè pwent près la e yo mete tou sou yo de ponp Nou konnen ke anpil kote vin konstwi an wotè, yo pa ka gen dlo kounye a la, yo plase de ponp sou rezo a. Sa vin pèmèt ke debi dlo a konsiderableman li diminye, e lè l diminye kounye a la, l pa ka rive o nivo de rezèvwa pou nou kapab fè je de vann pou nou alimante centre ville de Port-au-Prince. Donk maten an nou reyini se pou nou kapab premyèman voye yon kri dalam avèk popilasyon ki nan zòn Dikini, ki nan zòn Bizoton 51, Bizoton 53, ki nan zòn Madan Dadanpre, ki nan zòn Labelè, ki nan zòn Fontamara 27, Sore, ok, ki nan zòn edh, e ki nan premye, dezyèm, twazyèm, katriyèm avni, ke jodi a nou vin gen yon gwo defisi, nou pa ka alimante zòn nan, paske gen anpil dega ke mesye yo fè sou rezo a. Donk maten an, nou panse ke nou menm antanke. Misyon nou se bay moun dlo, eben jodi a piske nou pa ka bay moun yo dlo eben nou alète popilasyon an. Fas avèk sitiyasyon sa, nou gen yon kanpay de sansibilizasyon ke n ap mennen. Kanpay de sansibilizasyon se kisa? Se pou nou kapab premyèman esplike popilasyon jodi a yon moun pa ka gen dlo 24 sou 24 e rezo a tou lè yo kraze rezo a tou sa vin pèmèt ke nou pa kapab bay dlo nan rejyon metwopolitèn nan spesyalman nan nivo santre vil de Pòtoprens. Nou mande maten an avèk tout moun sa yo, nou pa di nou pap ba yo dlo, men nou pral gen 2 teknisyen ki deja fè envantè sou rezo a, teknisyen sa yo pral fè kisa? Yo pral gade pou yo wè pikaj sa yo fè a, eben nou pral e 2 pwen de soudure ke yo pral fè ladan yo, e pwen de soudure sa yo pral pèmèt ke nou menm pou dlo a ka rantre nan rezo a. E tout moun sa yo menm ki gen pikaj ke yo te fè ladan yo, eben yo prale o nivo de ajans e de kafou ki nan tò, E yo pral fè doleyans yo. E apati de doleyans yo kounya la nou menm, nou pral gade ansanm avèk yo, nou pral poze de vann. Nou pral poze de vann e nou pral gen de orè byen detèmine ansanm avèk yo pou nou kapab alimante tout zòn yo. Donk sitou jounen jodi a, o nivo de Dikini, nou konnen ke nou di konsa ke tinèl la se 1 pwen 8 kilomèt, sa vle di ki ke nou genyen, se youn nan gran patrimonn nou genyen. Men gen yon lòt gwo derapaj k ap fèt ki siba nou yon gran enkyetid. kote nap voye yon kri dalam bay otorite lokal yo, majistra kafou a, majistra kazèk, azèk, delege yo, paske jounen jodi a tinèl la te bwaze sa vle di te gen anpil pye bwa ladann. Jounen jodi a yo prèske fin koupe pye bwa yo leswa yo pran si yap koupe pye bwa yo e yap debwazel e gen anpil konstriksyon kap fèt nan tèt tinèl la ke se dè tè yo di ke se dè otorite ki vann yo Donk nou menm jodi a nou di Wanra ke fò yo kapab sispann avèk sa. Si yo pa sispann li, paske jounen jodi a, ebyen nou menm o nivo de CTRMPP, nou pap gen lòt mwayen pou nou alimante santre vil la e menm zòn sa yo tou. Paske debi dlo a tout alè konsa direk kowòdonatè jeneral la pral montre nou kòman debi dlo diminye ok de 2016 ok a jodi a, ebyen debi dlo yo diminye konsiderableman. E nou menm nou vle ke. tout moun, jounen jodi a nou kapab ba yo dlo. Men kantite ke moun yo ta vle pa egzanp gen de kote ka al pike dlo a, se pou l ka gen dlo a 24 sou 24. Ebyen jodi a nou di a kelke swa rezon nou pa kapab bay dlo nan rejyon metwopolitèn nan a 24 sou 24. Paske kantite moun yo anpil e diminisyon ki genyen o nivo de nap la ebyen l vin pèmèt ke jodi a nou pa kapab bay tout moun dlo. Donk nan sans sa nou mande avèk popilasyon an, Eben, lè l wè moun l ap voye yo, sa vle di ajans de kafou, direksyon katye defavorize, yo pral sou teren an pou yo kapab fè travay sa yo ansanm avèk dè moun nou pral peye pou kapab soude yo, eben pou yo akonpanye yo. E yo menm tou, ki pa t peye dlo a, fò yo desann nan ajans la pou yo al peye dlo a pou pèmèt ke nou menm nou kapab kontinye sibsiste. E nou di pou moun ki mete ponp yo, n ap etire ponp yo. Paske ponp. Pa itilize sou rezo lè rezo a anchaj lap diminye dlo a e lèl vin diminye l kisa kap pase ebyen kounye a kote pou dlo a atenn nan li pap ka atenn li e nou konnen jounen jodi a lopital jeneral ebyen se youn nan nou oblije se kamyon dlo nap voye nan lopital jeneral paske dlo a rive bò lòs li paka rantre nan rezèvwa a debi a ekstèmeman fèb disi lendi nap kòmanse avèk kanpay de sansibilizasyon sa pou nou ka pèmèt nou ka kòlmate fuit sa yo e plase dè vàn sou rezo a pou pèmèt ke gaspiyay ki genyen yo, eben pou gaspiyay yo. Donk, e nou gen yon lòt dezyèm kote ankò se di kote de Deplim, Tèt de Lo. Tèt de Lo se yon sous ke nou genyen, men nou gen Tèt de Lo, nou gen Deplim. Jounen jodi a, Centre Ville de Petion-Ville prèske pa ka alimante, paske gen dè moun, nou pap di dè endividus, nou pap di ankenn lòt, men gen dè moun ki pran an otaj yon vàn ke nou genyen o nivo de Deplim. Nou mande avèk moun sa yo, eben pou prese prese pou yo louvri vann nan, e nou menm o nivo de CTE a, nou prèt pou nou chita tande doleyans yo. Nou la pou nou bay dlo, men nou pa la pou on seri de moun poul pran dlo a, pou lap vann dlo a avèk de patikilye, e pandansetan ke santre vil de Petyonvil, li menm nou pa ka alimantel. Pa egzanp, Nou gen anp, tout moun nou wè jounen jodi a prèske kapital la, eben se nan Petyonvil li ye. Men lè w pa gen dlo pou bay moun sa yo, sa vle di kamyon dlo tèlman vin chè e nou menm nou pa gen mwayen pou nou pou nou pot bay dlo pa kamyon. Donk, jodi a nou vini, se travay sa a nou vle pou nou fè pou pèmèt ke chak moun kapab genyen mwayen pou yo jwenn dlo menm lè yo pa jwenn li an kantite, men pou yo kapab jwenn mwayen pou yo fè. Nan dènyè fwa a tou nou te pale nan menm pwen de près sa a tou konsènan nou foraj nou genyen kwadèboukè e ben depi apre pwen de près sa a tou nou rekòmanse avèk alimantasyon vè rezèvwa nou genyen nan R 120 ki nan zòn silo e sou wout frè sè a di foraj nou te genyen o nivo de kwadèboukè yo e ben pa sousi ke pou nou kapab bay moun yo dlo e ben nou a antre nan popilasyon an e nou pèmèt nou jwenn yon filozofi ki pwòp. Ok ansanm avèk popilasyon nou bay alimantè an kaburan e nou pèmèt sa pèmèt ke nou rekòmanse alimante zòn sa yo ki pèmèt ke wap wè jounen jodi a plizoumwen o nivo de Dèlma a di zòn R 120 zòn sil dlo yo ebyen nou rekòmanse bay dlo e sou wout frè kote nou wè gen yon pakèt travay ki te gen yon pakèt enkyetid ebyen dlo a nou rekòmanse bay li pa kont nou pwofite okazyon sa tou pou nou di avèk tout moun yo pou yo peye dlo a paske jounen jodi a nou gen yon pwoblèm grav Lè gon doleyans, rele nan ajans yo nan 59 59, bay doleyans yo pou pèmèt ke nou menm kantite dlo nou pwodui a, non sèlman l ka rive lakay yo, e nou menm tou pou nou kapab kontinye sibsiste, pou nou kapab kontinye bay dlo, ebyen nou mande avèk tout moun, ebyen peye dlo pase dwa li ekstrèmeman enpòtan. Donk, mwen panse ke an gwo se sa mwen te gen nan pwen de près la. N ap pase avèk enjenyè Thomas ki se kowòdonatè jeneral la li menm, li pral esplike nou Diferans sous ke nou gen nan rejyon metwopolitèn nan, nan peryòd me kouman sous yo te ye, konbyen lit dlo yo te gen a la segond, e jounen jodi a men nan ki nivo yo tonbe. Sa vle di, si gen pa gen de travay ki pou fèt e nou mande avèk popilasyon pou kolabore, eben nou panse ke jan nou toujou di a, sou lèt dalam nan, pi ta pou l pa pi tris, se nou tout ki pou mete tèt nou ansanm pou ke pwodiksyon nou genyen an, pou pwodiksyon sa a kapab arive desèvi nou tout nan popilasyon. An efè, nou kon gwo sousi sou. rejyon metwopolitèn nan kote ke nou gen yon seri de sous, nan swivi ke nou fè o nivo de sous sa yo nou rann kont ke sous yo ap bese enòmeman. E jan direktè a sot pale l la, youn nan rezon ke sous yo bese se ke moun yo abite lan tèt sous yo e yo konstwi lan tèt sous yo. E m pran le swen avèk ke direktè a, n ap site kèlke sous ki sou yon peryòd de 2016 a 2022 n ap konstate kijan ke sous sa yo desann. Nou gen sous Maryani ki te gen 32 lit segond an 2016. Aktyèlman la an mwad me a, sous Maryani desann a 9 lit segond. Nou gen sous Kowosòl ki te a 48 lit segond an 2016. Aktyèman la li a 49 lit segond. Nou genyen sous Dikini ki te a 37 lit segond. Aktyèman la la 15 lit segond. Nou genyen tinèl Dikini ki te a 300 lit segond. Ki te a 500 lit segond. Aktyèman la la 300 lit segond. Nou genyen sous plezans ki sou Juvena ki te a 30 ki te a 47 lit segond, aktyèlman l al a 28 lit segond. Nou genyen tèt de lo ki te a 40 lit segond, li a 28 lit segond. M site sous sa yo paske yo menm yo alimante centre ville de port de Petyonvil e Pòtoprens. Kòm direktè a sot pale de de kafou, men la a kounye a se yon sitiyasyon ki vrèman grav pou nou. Paske lè w gen sous sa yo ki ap diminye, E kote yo chita a, se lan flan mòn nan, e nou wè sa kap pase lan flan mòn nan, chak fwa ke gen lapui, tout alivyon sa yo desann lavil, yo desann anndan Petyonvil, yo desann sou Dèlma, sa a vin mete w lan sitiyasyon kote ke fò nou kòmanse reflechi a lòt sous de pwodiksyon. Paske lò sitiyasyon sa a pa agrave, e sesi li pa pran anpil tan, de 2016 a 2022, sa fò prèske 6 zan. Si lan 6 zan ou gen sous sa yo kap diminye de mwatye, Imajine w lan sizan ankò k ap vini an, ou prèske ap pèdi sous sa yo. Ò, nou fè pwennprès sa yo pou n kapab alète moun yo. Nou bezwen apui tout antite kolektivite teritoryal yo pou ede nou konn kisa pou n fè pou n kapab rezoud pwoblèm sa yo. Nou menm nan CTE a avèk apui direktè jeneral la, se ansanm ke nou bezwen fè yon feso pou n kapab rezoud pwoblèm yo. E moun yo, popilasyon ap estann, l ap grandi vè lè otè, e se la ke nou genyen pon de pwodiksyon yo. E nou gen yon lòt sousi ankò ke Direktè a te alète nou aswè sou sa, foraj nou yo ki lan plèn nan. Toutotan ke nou gen konstriksyon lan plèn nan, sa pral fè ke nap yo ap diminye. E si nap yo ap diminye, pwodiksyon pou ta sipoze bay moun yo, ou pap kab genyen l ankò. Ò, se yon bagay ankò, yon fwa, ke nou mande tout moun yon sèten priz de konsyans pou ke pou ke nou evite konstwi an otè, evite koupe pye bwa yo, evite fè yon seri de travay ki pral N rini yo menm tou. Paske si kounye a yo menm yo kab gen dlo a, nòmalman, lan 5, 6 zan ankò, yo pap gen l. Paske si sous yo ap diminye, e nou wè ke lapli pa tonbe souvan, rechaj nap lan pa fèt ase byen, donk ou pral se yon katastwòf kote ke ou pral lan mande kisa ou pral fè pou kapab alimante moun sa yo. Ò, peyi an, li se yon peyi avèk sous natirèl yo, se yon resous natirèl ke w ap eksplwate, e si w pèdi kaptaj sa yo, ou pèdi tinèl sa yo, ou pèdi sous yo, Gon pakèt bagay ou pap kapab fè pou moun yo. Yo ap di w ke DINEPA ap ede yo, DINEPA ap fè yon seri de travay, men an menm tan tou, pandan ke DINEPA ap fè de travay pa l yo, li bezwen kolaborasyon popilasyon an, li bezwen kolaborasyon tout lòt antite yo, de faskò aske sa nou genyen kòm misyon an, desèvi moun, alimante moun yon nou potab, nou kapab fè l byen, e sesi pou satisfaksyon tout moun.